Bonjou, bonswa la fami. Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M genyen. Yon dosye la m ap konpile sou Fontamara, sou Matisan paske gen anpil enfòmasyon k ap sikile e genyen de bandi ki ta sanble jwenn lanmò yo. N ap vini toutalè nan yon lòt emisyon pou kapab pote plis detay. Dwòn yo anlè. Men toudabò fò n di ke manifestasyon ouvriye yo bagay la te rèd. Bagay la te rèd o pwen ke genyen machin udmo genyen yon machin dapre enfòmasyon yo machin nan pase ebyen li fè malè. Gen yon sitwayen ki atè a jan map gade a la pye l ta sanble kase. Bon lèm di nou bagay yo rèd nan peyi dayiti a nenpòt ti dife volan ou tande moun mouri nou wè jounalis mouri ankò nan manifestasyon ki genyen jodi a la akote plizyè blese pa bal ebyen. jounalis pèdi lavi yo. Tande byen, genyen 3 jounalis, men fò n di ke genyen lòt enfòmasyon k ap sikile ki ta fè konnen se 4 ki viktim. Alò, 3 jounalis ki pran bal nan mobilizasyon ouvriye Sonapi yo t ap fè jodi a. Lazarre Milien mouri sou plas. Sony Laurent ap travay pou yon medya an liy ak Yves Moise. kap travay pou RCH 2000 ki pran bal nan pye pou kounya 2 mesye sa yo sou kabann lopital e twazyèm nan li menm tande byen son non se Lazare Maxilien. Map gade poum wè sou foto a la c'est un confrère qui est tombé men misye tonbe misye pa bat humm tèt chaje mezanmi tèt chaje bagay yo grav nan peyi dayiti yon senp ti manifestasyon. Sa w tande a la derapaj, lapolis pa kapab kontwole emosyon li, ebyen bal deklannche. Bagay yo rèd ankò paske moun yo pran lari an jounen jodi a la e m panse ke se ankò yon lòt demonstrasyon de la par dè zouvriye de la soutretans ki yo menm ap mande 1500 goud paske yo estime ke sèt pitans ke gouvènman an pwopoze yo ki se 685 goud, ebyen se yon kalòt marasa. Fò n di ke gen yon voice k ap sikile. Voice sa a pati konsa. Bonjou tout moun, mwen kontan avèk nou maten an, m salye nou pou m di ke God la beni nou. Enfòmasyon ke m ap ba nou maten an, Joseph Michael Martelly, dwòg dilè, te. Lapidatè, Fon Petro Karibe, Fon CIRH, e pi gwo gang ki, pi gwo chèf gang ki gen nan peyi an. Misye rele Ariel Henry yè, li mande Ariel Henry pou l chanje direktè lapolis la, Frantz Elbé. pou l bal Godson Orelis ankò Godson Orelis nou konnen ki te nan prizon Godson Orelis son phtk wouj misye mande pou l chanje l pou laverite pou listwa Ariel Henry di se li k premye minis peyi a li pa gen lòd l ap pran nan men Michel Martelly misye akwoche nan figi Michel Martelly Li mande pou Ariel Henry tou chanje direktè dwàn nan. Direktè jeneral dwàn nan pou l mete moun pa l pou plis zam ka antre pou plis wout ka fèt. Michel avèk Michel Martelly avèk Ariel Henry gen gwo bif, goumen antre yo menm la bagay la pa bagay la pa dous. Toutan gen divizyon nan kan djab la l pi bon. Konprann? Dakò? E kenbe fèm. Se ti enfòmasyon sa m t ap ba nou. Si nou menm konn koze, dimanch apati de 6 zè. Sou radyo Jèn nan emisyon ann pale dyaspora pral gen koze, pral gen anpil zen, pral gen anpil bagay ki pral pale. Ou menm ki tande voice sa wap di ke eske se vre ou pa? Eske moun sa se manti lap bay konsènan Michel Martelly? Men ekoute pa bliye ke an politik tou peut arrive eske nou konprann? Li ka wi, li ka non. Men ekoute, premye bagay pou w poze tèt ou kòm kestyon, eske se li kon sirnom, Sweet Micky ou Michel Martelly? Eske li te konn fè presyon sou Jovenel Moïse pou di l fè sa, fè sa? Eske li te konn fè presyon sou Ariel Henry pou di l, ekoute fè sa fè sa, paske gen anpil moun ki di ke ebyen si Ariel ka la, se gras ak Michel Martelly paske se li menm ki te ensiste oprè de Jovenel Moïse pou li di ekoute m vle Ariel Henry kòm premye minis, pran l pou mwen. Antouka, Si se sa, jan sitwayen an di an, lafanmi divize. Ben, se politik k ap fèt. Nou konnen nèg yo pa vrèman enterese a rezoud yon seri de pwoblèm nan peyi a men yo sèlman chita, m ta kapab di ap mastyobe politikman epi anyen ankò. Brèf, fò n di ke gen yon sitiyasyon ki ap pèdire o nivo de Monwi. Nou fè apèl sa ak otorite yo. Silvouplè eseye wè kòman yo ta kapab debloke sitiyasyon an. Debloke sitiyasyon an pou ke machin sa yo ki bloke ki ap antre swa Pòtoprens, ki ap sòti pou ale Senmak, ki bloke, ebyen fòk yo kapab debloke paske jodi a se 23 fevriye 2022, wout la toujou bloke. Se yon reyèl plezi pou mwen pou m salye tout zanmi m yo nèt, tout zanmi m e tout zanmi m yo nèt. Mezanmi e yon bagay k ap pase nan sou wout nasyonal nimewo 1, zòn espesyalman Monri, Monri mezanmi, Monri depi yè, depi yè. Nan entèval depi yè ki te madi 22 fevriye 2022 a, wout nasyonal la bloke. Zanmi m pral sema, m bloke. Depi yè mezanmi m bloke, m bloke. Men nou men machin yo zanmi, mezanmi sa ak sa se sa se gaz monri a. Sa e gaz nasyonal sopòvè a monri. Depi yè n bloke mezanmi, depi yè n bloke. Nou pa ka janbe, nou pa ka janbe al pòtoprens, nou pa ka janbe al latibonit. Tout machin kanpe nèt, tout machann, jodi a se jou mèkredi, jou mache pou sonde, tout machann yo atè, nèg dòmi atè bò lari a, men yo mezanmi, men yo, men yo, men yo, men yo, men yo mezanmi, men yo, men yo, Ariel Henry, Frantz Elbé, men eta wout nasyonal nimewo 1 an, ok, tout machann ki bay pou sonde jodi mèkredi a, men tout atè a nèt, men peyi nou an, men peyi nou an, Ariel Henry, Frantz Elbé. Eye Meni Meni Meni men yo men yo wout la bloke depi yè aprè midi lapolis lapolis te vini yè maten yo yo te lapolis te vini yè maten vin fè idmo senmak te vini vin debloke vin fon ti debloke bon idmo yo ale nèg yo bouche pi rèd yo kanpe ak gwo manch yo nan men yo yo di mouch pa janbe pa janbe menm moto pa ka sikile tout moun a pye mezanmi depi yè di yon mo non mezanmi pou peyi dayiti. Yon mo pou peyi dayiti mezanmi. Sa se sa se gaz, sa se bis ki pral pòdepè, ki pral kap ayisyen, ki pral gonayiv, yo kanpe anba gaz monri a la. Gaz nasyonal monri a, tout kanpe la nèt. La yo kanpe la, yo paka yo paka avanse. Pa avanse tout moun sa apye, apye. Ok, depi yè mezanmi, depi yè. Depi depi le depi lendi sa ap pase, depi lendi wi, depi lendi mezanmi. Apye yo pran apye apye apye tout moun apye yap pran apye apye apye yap pran apye yap pran mezanmi ann serye mezanmi eske sa ka fèt nan yon peyi mezanmi yon peyi ki gen leta ladann mezanmi eske enfòmasyon m genyen se bagay yo di m se afè bagay tè kap Mezanmi gadem byen eske peyi a ka ret konsa mezanmi depi yè depi yè ki se yè ki jou yè yè lendi non yè depi yè madi ki te 22 22 fevriye 2022 a mezanmi. Gade men ki bon, men ki bon nap pase mizè nan zòn Monri. Wout bloke, wout bloke mezanmi, zòn Monri depi yè n la. Kot leta peyi m mesye? Ariel Henry, chèf lapolis la, Frantz Elbé mezanmi. Men aktyèlman la m anfas de Kamewoun la, nan antre de Kamewoun nan Monri. Nou wè tout machin yo kote yo ye? Nou wè machin yo? Nou wè machin yo? Nou wè machin yo mezanmi? Nou wè machin yo? Depi yè wi, depi yè nap pase mizè la, depi yè nap pase mizè. Depi yè tout machin yo bloke, moun ap dòmi nan lari, moun dòmi nan lari, ojodi mèkredi 23 fevriye ankò, anyway jodi a jou mache poson de lyen men tout machann yo atè mezanmi men yo, men motosiklèt kap men motosiklèt kap sikile yo paka yo paka rive pi devan mezanmi depi yè mezanmi depi yè nan. Nan 3 zè aprè midi wi. Atè a nou dòmi. Atè a nou dòmi. Si machin ou friz, ou dòmi nan machin ou. Ou dòmi nan machin ou. Si machin ou pa friz, tout moun nou anpile, nou fè pil nou mouri mezanmi. Nou pa ka antre. Machin glas pa ka janbe mezanmi. Ann serye. Ann serye. Depi yè. Ariel Henry. Fon fè l bit. Di yon mo pou peyi a non. 22 kamero nou pa ka fonksyone. Wè la. Kamero nou pa ka fonksyone. Mezanmi. Depi yè. Wout bloke. yo kanpe. Nou wè, ti moun lekòl pa ka, pa ka, pa ka, pa ka, pa ka janbe pou al lekòl Senmak. Depi yè, m sezi bagay sa a. Nèg yo pa gen pitye menm pou anbilans non mezanmi, anbilans pa ka janbe non. Moun ki nan wout la depi yè, nou wè aksyon la, bis sa yo se bis ki pou ale e sa Pilat, ak bis ki pou ale Pòdepè. Bis ki pou ale Pòdepè mezanmi, tout bis yo yo konn ak. Epi gen yon sitwayen ki li menm fè yon pòs ki di ke ijans silvouplè gen yon polisye ki rele Odlè Mezadye ki pran bal nan tèt. Gen yon machin ki just depoze l nan lopital Sen Lik, Tabar, kote yo rele. Peti frè e sè la. Li pa ka bay ankenn enfo. Si yon moun konnen l al pote l sekou pou l pa mouri. Yo jis bezwen refere l yon lòt kote. Brèf. Tèt chaje. Bagay yo anpil nan peyi Dayiti. M pral kite nou avèk yon videyo. Videyo sa a, li tradwi sa n ta kapab rele non respè pou les otorite. Ou wè mwen menm si m nan yon wout, polisye kanpe m ap kanpe. W ap fè tchèk, ok, men papye m, men tout yon seri de bagay. Men gon bagay ki pase m kwè se avan yè kote ke genyen yon machin bnc epi gen yon sekirite bnc. ki li menm te tire sou tèt yon polisye pandan li tap fè sikilasyon, li te mande l pou l kanpe. Bon, bagay la fè deblozay, anpil moun pale de li, e finalman, on a la video, nou vini avèk video a pou ou jodi a pou kapab wè kòman sa te ye, e menm le komisè di gouvèneman ki li menm te fè deplasman, li deplore konpòteman Moun sa yo paske ekoute kant 2 moun gen pwoblèm epi gen yon lòt siperyè ki parèt ki di ekoute fè sa fè sa fè sa epi w pa tande ben m ta kapab di pa respekte la lwa on va regarde tou sa o mikro de nos confrères de passion info plus. Ou se chèf? Depi yo bay moun yon vye bout badj, yo ba l yon zam, i se chèf. Men, yo bliye lame e lapolis si se li menm k ap seki, ki, ki la pou sekirize, enben, tèritwa a. Gen yon sikilasyon k ap fèt, yon blennde ankò yo menm tou k ap bay sèvis piblik nan Leta a, e ke lapolis mande pou yo rantre nan liy, y ap fonse machin nan sou lapolis, e ke. Lè polis yo kanpe devan machin nan gen yonn ki rale zam li li tire e yo gen zam gwo kalib mwen mwen panse ke e sekirite bank yo e la polis se 2 antite kap bay leta sèvis pa genyen yon ti leta andan gwo leta son sèl leta ki genyen leta pa divize e se sa ki fè peyi a nan eta wèl ye la tout nèg se chèf mwen kòm komisè gouvènman Ah bon ba kob sa m pa konn konbyen moun ki ladanl men moun yo rete ladanl avèk tout kob la e map tann responsab yo vini pou n rezoud pwoblèm nan a lamyab men moun ki te tire mesye ki te tire sou tèt polisye a lap peye le pri yo la yo nan machin nan ou di nenpòt timoun ap di w tantativ asasina depi w tire sou tèt yon moun ou rale zam ou tire se tantativ asasina wi. Ki sanksyon? E al mande yon timoun setan la tou. E nou fè yo se pa vle desann nan. Men se san konfye se pa konfye se pou yo. Non se pa konfye se pa konfyans. Se paske son lòt leta anndan gwo leta. La polis nan tout peyi tande byen. M pap aprann nou sa non nou konnen. La polis nan tout peyi se li menm ki fè respekte peyi a. Se li menm ki fè respekte nasyon an. Se la polis. Ou al etazini lè wap kouri machin depi ou remake yon machin polis dèyè do w Ou pran menw poukisa an ayiti nap krache sou yo poukisa an ayiti lè nou wè polisye kanpe nou gen tandans moute sou li esplikem poukisa alò nou pi chèf bon mtou mwen komisè gouvènman lè yo kanpem nan laria mkanpe paske komisè gouvènman pa make nan figim. Men eske se paske nou te remake machann nan sispèk ki fè nou te pale. Pat gen machin ki te sispèk dayè se pa vòlè yo ye se yon machin tande machin pa ka sispèk se pa vòlè yo ye mwen diw ke yo pran yon lòt liy lapolis mande pou yo rantre nan liy lan yo fonse machin lan sou polisye yo e kipizè yo ale zam yo yo tire sou lapolis ou konprann se yon bagay senp li ye se yon bagay senp li ye men yo menm yo konplike paske yo twò chè a m pa konn afè tande wap pale de mwen m diw map tann responsab bnc oswa responsab sèvis la se yon bagay senp li ye nou pa ta menm bezwen rive la. Nou pat menm bezwen rive la. Se paske leta a son leta. Li senp. Li. Enben non. Enben natirèlman. Lè m te rele yo pou vini pou n rezoud pwoblèm nan. Donk yo pat swiv mwen. Mwen avèk ou nou pa chita pale yon kote apa. E apre. Apre fòk nou fè piblik la konnen ki sa k soti. Di nou. Pais nan. Di nou. Ou mande m ki pèn li pral gen. Mwen m pa la pou m bay pèn pou yon moun ki fè yon enfraksyon. Sepandan, sa sèlman m ka di, mwen m gen pèn pa m pou m bay a moun ki te nan delegasyon an. Chak moun, jan komisè la di, chak seksyon gen lwa pa yo, sa l fè al fè yon enfraksyon nan lari, l annafè avèk lapolis, komisè gouvènman an. pran ka li mete li pran nan konsiderasyon li fè travay pal mwen m pral fè travay pam men sa sèlman m ka di nan sak pase la m wè son ensidan gratwi jis on eksèd zèl ke on yendividi fè. E mwen mande pou polisye a bay chofè ki te sou blende a yon kontravansyon pou sa. Dezyèmman, te gen yon bakòp dèyè. Pase m di nou, sa a se de fòs piblik ki genyen, e lapolis e lame. E pa t gen yon twazyèm fòs ankò. Mentnan, te gen yonn nan twa ajan sekirite labank yo ki tire anlè sou tèt polisye a. Ebyen, sa a se tantativ asasina. Kòm la responsabilite penal e pèsonèl, li pat sipoze tire, dayè mesye sa te ka mouri menm. Lè yon moun dim konsa ou wè moun abiye devan Aerogaz wout Aewopò. Ou pa konn si se polisye yo ye si yo pa polisye. Men ou vin jwenn bakòp ki vin, ou vin jwenn lòt polisye ki vin ba yo bakòp. Ou pa ka toujou kwè se gang ki bezwen kidnape moun. Lè komisè gouvènman an vini, li di w li se yon komisè gouvènman. Li mande w pou w akonpanye l pou n al rezoud pwoblèm nan alamyab paske nou toulede n ap sèvi Leta. Ou di non, tout tan chèf ou pa di w deplase, ou p ap deplase. Mwen m te di nou sa talè a, m ap redi l ankò. Mwen m sezi, mwen tranble kon fèy bwa. Nou konn wè kon fèy bwa tranble? M sezi, m tranble kon fèy bwa. M pa ka komisè gouvènman. Mwen di w vini pou n al rezoud yon pwoblèm, ou di m w ap tann yon gwo chèf. Ki gwo chèf li ye? Prezidan, premye minis lan, minjis sa kiyès li ye? Men fòm konn kiyès li ye. Eske se premye minis lan? Eske se minjis la? Eske se prezidan? Kiyès li ye? On komisè gouvenman lan di'w vini nal pale wap di wap tann on chèf, kiyès li ye? Men fòm ta konn kiyès li ye. Kòm mesye yo te di wap deplase, mwen menm mwen remoke machin lan. Paske m pa ta ka. Si m ta di yon moun m ap vire kite machin nan kanpe la pou m di yo ale yo mèt gen manti.